Aktyèlman la a pèp ayisyen, pou jan bwa kale ap avanse sou nèg yo, kwè m si w vle, bandi nan peyi dayiti Depi yo mete tèt yo ansanm, yo siyen rezolisyon pou yo mande lentènasyonal la vin sove. M pa konnen si ou fè eksperyans sa deja. Ou konn kwaze ansanm avèk yon fanm, ou poko menm touche fi a l tonbe falsiyis. Fanm sa yo toujou pa dous. Ou konn kwaze ansanm avèk yon gason, fèk ou manyen ti pwent tete l, Wouyy! Pa fè sa! Pa fè sa! Kite m! Gason sa yo tank yo pa gen bann. Ebyen medam, matmwazèl e mesye, aktyèlman la a, se nan sitiyasyon sa a chèf de gang Vitelòm twouve l. He! Vitelòm pran nan zizirit. Bwa poko menm rive sou Vitelòm, li kòmanse gouye kò l. Vitelòm kòmanse depale, M pral fè ou tande, ou mèt rete la. Lapolis ansanm avèk lame Dayiti mete kontwòl, mèdam, matmwazèl e mèsye, sou Vilaj de Dye. Depi Pòtay jiska Matisan 7 bloke, anyen pa rantre, anyen pa sòti. E sa ki grav, medam, matmwazèl e mesye, se sèl Natcom k ap fonksyone, paske Digicel pa ka pase pou al pote gaz nan baz. E sou lanmè a, sòlda lame Dayiti rete gade nou sansib alagachèt, filè yo nan men yo, nenpòt ti grenn k ap eseye travèse pou yo fè bap piyanp sou li. Se premye fwa nan peyi Dayiti bandi santi yon ensekirite konsa. Bandi yo pè, bandi yo ap depale, bandi yo ap pete kouri. Chèf de gang Vitelòm, bwa kale a poko menm rive sou li, enben l kòmanse plenyen l di l pap ka pran l. Chèf de gang Vitelòm k ap mande nan ki kò l pral pran Bwa kale sa. Medam matmwazèl ze mesye eske w raple w istwa jako a ansanm avèk bourik se sa kap pase vitelòm aktyèlman la nan lakou taba a kite m esplike w pou pi byen konprann bourik lèl leve chak maten li toujou detire aparèy la pèp ayisyen epi gon jako ki toujou rete sou lòt bò mòn nan kap gade bourik. Gon bon maten pèp ayisyen, bourik tap fon distrèl ansanm avèk yon lòt ti bourik kap pase. Epi kounya la, aprè bourik fin konekte aparèy nan aparèy, jako a ret lòt bwa lap konase hehehehey humm hehehehey humm humm. Epi pèp ayisyen, Jakwa reponn li, Nan ki kòk? Nan ki kòk? Ebyen pèp ayisyen, se konsa chèf de gang Vitelòm kòmanse plenyen, l ap mande nan ki koko l ap pran bwa kale. An nou tande l konsa nou va konprann deklarasyon chèf de gang nan pi byen toujou ki pè k ap salye popilasyon an franchman, waww. non chef de gang nan gen problem. Mwen salye popilasyon ayisyen an, frè m, sè m, konpatriyòt mwen yo, spesyalman moun Taba, Haut Frère, Fò Jak, Kenskòf. Mwen salye detèminasyon nou, entèlijans nou, konviksyon nou. E m konnen pa gen nou youn ki ka pran nan pwovokasyon. Talè, de, de kisa w vle pale Vitelòm? Ou di pa gen nou youn k ap pran nan pwovokasyon. De kisa w vle pale gason? M poko ka konprann ou. Kote ke m konprann li trè fòmal, mesye anplwa yon strateji. Non ou dan lenkyetid. Kounya se Jenèf ki mare sosis yo zanman avèk pouvwa wè nou menm ni pouvwa se 2 je chèch. E bwa ou santi kap vin sou ou gason. Waww chèf de gang nan dan lenkyetid pèp ayisyen. Talè lè moun kanapevè lendi maten jodi a fè 8 jou yo kenbe 14 bandi yo plat kawotchou yo Sa vle di se jenèf ki te gentan debake kanapevè vitelòm non ou nan lenkyetid chèf de gang ou gen pwoblèm. Men m konnen nou trè entèlijan m trè fò. Ah waw. Nou pap kite pèsòn moun pran nou nan pwovokasyon. Mph men lè w tap mete yo deyò a sak te pase menm? Fè moun yo kouri kite lakay yo kout bal kout bal kidnape moun touye moun. Eske w wè jan jan jan gang yo odasye menm jan ansanm avèk moun ki sou pouvwa pèp ayisyen waw lè bwa ap vin sou ou se konsa w depale hahahaa. Ann pran egzanp trè klè yon nèg ki di nou nou prale nan operasyon bwa kale. M panse ke fò nèg sa ta gen pouvwa li ta retire odas nan zye l pou l ta anpeche bal pase ladwann pou l ta anpeche zam ap vann sou mache nasyonal la. Frè pa, se nan bwa kale nou ye la wi. Se popilasyon an kap fè brak. Ou genlè poko janm konprann. E pa nan dosye bal a zam nou ye la non. Se moun kap toumante nou k fè nou paka ret lakay nou kap mete nou deyò nap pase pran. Se manchèt wi. Vitelòm sou fè divèsyon. Li pap fèl. Waww. El konnenl paka fèl. Hum hum. Banm fon yon ti ale trè brèf. Wi, pa gen pwoblèm non. Yo pran pretèks sou sa k pase Debussy a. Men m panse ke nou trè fò. Nou pa mal pou konprann. Kounya la eske w a de betiz non peyi on chef de gang non misye site nan touye prezidan bon li patisipe l di sa klè epi kounya la se li menm ki vini kap fè le pèp la moral pèp ayisyen si nou pa dechouk ariel ansanm avèk tout kolonn asasen sa yo nou panse ke mouvman bwa kale ap ateri ou pa wè sa l vin fè li menm. Ou pa se divèsyon l vin fè? Pou l Ariel pa se ale se alye Ariel Henry yo te konn kwaze nan otèl fè reyinyon touye moun pou yo te ka pran pouvwa. At nou kite Ariel nan tèt peyi a epi nou lanse mouvman bwa kale nou panse n ap jwenn rezilta nou bezwen an non monchè. Ou pa vite lòm se divèsyon l vin fè? Se kwa listwa? Lè n ap analize, n ap wè sa k pase Debussy a se menm avèk ti pwovokasyon ki te bay apre asasina Jovenel la. En en en en gason, sa se de bagay diferan, pa fè sa. Pa fè sa gason, ou santi bo ap rive sou ou. Paske apre asasina Jovenel, jan popilasyon an t ap mache Pran Colombien anba raje a pote bay lapolis. Tout moun te fokis sou Colombien yo ki tiye prezidan. Ou te rete nan fyèf ou byen serye, wap byen pase ansanm avèk patizan w paske yo te fè yon pakèt pwomès. Men kounya la a, gason, pa genyen Colombien yo ap chèche. Se nan baz gang yo ap antre, tu konpran? Mete manchèt sou vakabon. Se pa arete yo ap arete yo mennen bay lapolis. Se pa menm bagay. Se bwa k cho dèyè w. M santi w kòmanse pran chalè gason. Jovenel fin mouri, e lè w wè lapolis bare anwo, bare anba, swadizan y ap kenbe moun ki tiye Jovenel. E lè Jovenel ta pral mouri a, kot sekirite yo te ye, kot polisye yo te ye? Ou t avè yo, ou t avè yo, ou te di sa, ou t avè yo, ou t Ariel, e menm nou menm nan? Osi senp. Osi senp, ou t avè yo, e pa menm nou menm nan ki te met ansanm? Kounye a la, se popilasyon an k leve. Se manchèt nou nou pran. Pa gen kesyon kenbe bandi pou lapolis non. Nou pa wè kenbe mèsenè pou la poli se manchèt nou met sou gason se bwa kale wach manman l ye se so pè neye pa pè garson hahahahaha ou pa konnen an nou kite sa la paske chèf la polis la l toujou la lap jere pouvwa a lap jere. Si w santi w fistre akoz ke nèg yo pa ba w pouvwa ou santi bwa kale ap rive sou ou gentan pase pran lòt yo Gentan pase pran lot ki mete w nan pozisyon. Ay popilasyon wap fè rabè ni pou ou, ni pou lot asasen k nan tèt peyi a tou. Osi senp ke sa. Tout pos nesesè ki depan de li menm. Paske yo konnen ke li enpotan pou yo. Men jou va jou vyen kaka je pa linèt la jistis gen pou debou. Enben se la jistis ki debou la wi gason, genlè poko konprann. Se la jistis ki debou wi. Se manchèt pèp la k la jistis wi. A la traka. Nou tout gen pou wèl. Debisi, misye pran pretèks ke yo tiye anpil bandi, yo pran anpil zam. Wi gen moun mouri, bandi mouri. Men eske n panse dat vilaj esiste mesye ap deside yon jou konsa pou al pran Debussy? Jamè. Kisa n panse k fèt san planifye? Hum. E ou k pou di nou e ou k nan gang avè yo? Ka konprann. Bagay yo mal planifye. Bon. Sa vle di bwa kale a mal planifye. E nan baz ou pou te planifye paske nou se chèf planifikasyon. Ay ou te di ou te chita pou ke ou te moute yon forom fantom 509 ansanm avèk Andre Michel, Nenel Cassy, Dan kato, Ariel, John Joel Joseph, se ou k konn planifye, chèf polis la Frantz Elbé, s ansanm nou te fòme Fantom 509, donk bwa kale a pa monte nan baz ou, li mal monte. Eeyy! Bandi yo pè pèp ayisyen. Zafè bak li rann yo pase konsa. Men pa bliye! Sak pase a Li pa menm ka de final vwala poul ta semi final Pou yo ta di ke yo ganyan Pa gen nèg ki egare E lè Nap tande pòt pawòl la kap voye monte Li pral Janl pale. Gen yon viktwa ki pote. Ditou pa, fòk nou entèlijan. Menm lè ke yo ta ekipere 100 zam, mwen menm, mwen pran le kouraj e m angaje. Mwen vle wè yon jou Nou menm popilasyon an, pou n di ke n te tande Pakè a te resevwa tan zam kòm deli. Jij denstriksyon k ap mennen dosye sa a. Pa gen jij denstriksyon k pral mennen dosye papa Ou genlè poko konprann sak gen la. Pa gen jij destriksyon k pral mennen dosye, se bra kale, bra kale men depi yo pran krakatap vrakatap prapra yo fin avè w. Bon vitelòm ou gen la jistis nan pòch ou, ou genlè bliye ou te di nou ou onivo CSPJ. Ou o nivo la primati. Si w inosan vitelòm piga w gen piga w pè poukwa w ap pale nou de lajistis ki lajistis e pa lajistis nou te met ansanm nou touye Jovenel la se bwa kale nan dèyè tout vakabon sa yo wi. Prefere w te fè silans. Gade misye k vini pou fè divèsyon. Ki kote ki bo? Aah! Te jwenn tan zam nan dosye a. E mwen vle lapolis idantifye kantite zam ke yo rekipere yo. Nou pa pwal popilasyon an. Kiyès nan nou pral wèl? Enben se pou rezon sa gason lapolis mèt ranmase kantite zam li vle sa pa gade nou depi nou jwenn yon bandi e plat nou plat kawoutchou nou jwenn ou menm chimen an wap fè osi senp ke sa a e nou deja konnen ni ou ni lapolis se 2 mètdam nou ye enben popilasyon an Pote atansyon trè klè dan lè zè, dan lè jou, dan lè mwa, m pa menm di dè zane. N ap remake majorite zam sa yo, se yo k ap tounen debisi. Pèp ayisyen, louvri je nou. Ebyen sa w vin di nou la, si majorite zam sa yo, yo ap retounen depi si ebyen, tou plat kawotchou chèf polis yo? E sa w vle di nou? Non vin klè. Humm wap pale men w pa ka pale de bwa kèt vitelòm genlè pè bwa menm hahahaha vitelòm gen pwoblèm ansanm avèk bwa lap pale w de zam lap pale w de gang zam yo ap retounen ankò. Atò, pou jan yo kenbe ti bandi jounen jodi a, yo ap plat kawotchou yo, pou lòt yo ap gade jan yo ap wach manman nan dèyè yo a manchèt. Monchè fò w ta sanwont nan dènye nivo. Menm si w ta fin fimen, yo di w men w zam w ap kouri. Sa m wè popilasyon an ap fè bandi pase la a. E pou jan nap prepare popilasyon an, pou jan nap prepare lajenès, nenpòt politisyen k ta prezante devan w, ki ba w yon zam gade nou, pa ezite dechaje l sou li. He he Vitelòm, kou sa pa pase, he he he he, nou konn w bon nan divèsyon men, e poko pawòl la sa. Si se bwa ou pè, di ou pè bwa, konsa popilasyon a vin avè ti vazlin pou ou. Ah ah. Si ke ta gen yon operasyon bwa kale ki ta pou fèt, nou konn kote pou l al fèt. Paske nou wè kiyès k ap maltrete peyi Dayiti. Knbe di nou. Nou menm. Non non, tank ou ipokrit. Tou di koze a, ou te bay kèk non, kontinye bay. Yo sèv avè w, ou te nan touye avè yo. Di nou, nou mèt tann wi, bwa kale ap rive sou André Michel, l ap pase kote w, l ap pase kote Nènèl, l ap pase sou Majorie Michel, l ap pase sou tout alye w yo. Ou pa bezwen pè. L ap pase sou bòs ou yo tou. Ou pa bezwen pè. Sa ka rive popilasyon pase pou w anvan. Aww waww waww waww waww heheheheheheheh vite lòm kap konfese waww li rekonèt li fè popilasyon an soufri men kite popilasyon an bon pwa gason ou pa bezwen plenyen. Mwen mete nou nan yon sitiyasyon. Nou pa konn kisa pou nou fè. Paske nou doute konplètman de mwen. Waww. Popilasyon silvouplè retire, retire dout nan tèt nou de Vitelòm ok. Son bon moun, son antreprenè ok. Retire dout. Li fè nou soufri. Lanmou Vitelhomme gen pou nou fè moun Taba soufri, fè moun Petion-Ville soufri, fè moun Diegue soufri. Se kado yon bwa kale mesye. Se konsa bwa kale a fè nèg depale. Oh my God! Non, gon jan w rete w wè gon nèg ki kenbe w nan grab grenn li, wach! Ou poko mouri w ap gade grenn ou pa la ankò. Bagay la fò depale wi. Aha an ale gason. Pa bliye 6 pou ouvri 7 jiyè 2021 se li kalem moun kem ye jodia. Nb. Poukisa w pat tou pase w touye tout bòs ou yo? Ou ta rann la repiblik on sèvis? Se yo ki te kreye w, se yo ki mete w nan nivo sa a. Si 7 jiyè nou touye prezidan yo pa baw sa w merite a debake sou yo plimen yo yo telman byen fè w ou kapab wè pèp ayisyen pou yo te voye jovenel ale se barikad yo te monte destabilize touye moun enstwi vitelòm nan touye moun ebyen imedyatman vitelòm pa jwenn sa ke yo te pwomèt li a ebyen l pral kontinye menm mouvman kontinye touye kretyen vivan ki pa konn anyen nan dosye a. yon fason pou l destabilize lòt vòlè asasen parèy li yo ki o pouvwa a. Men lè nou gen pwoblèm nou poukisa nou pa rale zam nou nale kote moun ki te bay nou zam nan nou touye se popilasyon an k ap viktim. Kounya kou popilasyon ap pase ban nou bwa kale epi w vini kounya la w sou fè divèsyon gason pran zizirit ou cho. Non ou pa bezwen enkyete w nap pran ni ou ni tè bòs tenkèt pa an mesye inosan. Mwen menm mwen di l kòm pòt pawòl la relate yon operasyon bwa kale nou menm jepèp Nou trè entèlijan e n trè fò. E pa gen, pa ka gen moun ki ka fò pase nou. Nou konn fè, nou ka fè. Nou konn fè, nou ka fè. Zafè k gade yo, ki tande y ap fè yo anvi fè, ki tande moun konn fè, ki bezwen fè. Nou pa gen mesaj nap voye ba pèsòn, men sof ke nap toujou la pou n konseye popilasyon ayisyen an. Oh ma oh ma God talè talè gason oh heheheeh oh ma God hein waw waw pèp ayisyen waw vitelòm se konseye nou. Waww Waww hahahahahaha si Andre Michel ka avoka pèp la donk Vitelòm se konseye pèp la mezanmi pataje live la tande pataje live la. Pase men vitelòm konseye popilasyon an eeeee avan nou soti nal tye yon bandi avan nou di operasyon bwa kale nou sipoze kontakte vitelòm poul ban nou konsèy. Humm mwen lèm diw peyi a spesyal la kriminèl asasen diw kounya la yo se konseyew vòlè nan tèt peyi kriminèl nan tèt peyi pèp ayisyen sin pa pase pran yo tout se lave men si atè se pa sèlman ti piti anba yo fòn pran anlè yo tou fòn pase nan tout ministè yo poun lave ministè ay gang yo tout kote. Gang yo telman enstale yo tout kote nan peyi a men kounya vitelom se konseye nou nap kite m te di nou sa nap kite sou moun hahahaa vitelom konseye pèp ayisyen an humm mete pou nou ou pa defansè nou tou. Jou n met pye nou atè. Humm qu'est ce qui va passer? Malgre de zye nou la nap gade se sa ka la ka wèl. Humm enben mete pyo mete pyo gason mete pyo nou ta byen renmen ou mete pyo ou ale kay andre michel dwat ou ale kay ariel dwat epi popilasyon an pase l fè nou tout fon sèl anba bwa m ta renmen w mete pye a wi. Men, de twa grenn moun nou wè nèg yo pran swadizan popilasyon an ap fè operasyon Bwa Kale a, n ap di yo ya kite sòt. Dayè, Nou konprann li ase byen. Nan moman mesye yo di y ap mennen operasyon Bwa Kale, n ap gade Jenèf ap pwogrese, Jenèf ap frape anpil teritwa. Ebyen gason, leve w al pran vòlè parèy ou yo. Se senp. Pa vin plenyen bay popilasyon an. Pa vin plenyen bay popilasyon an. Ou konnen kiyès ki mete w nan sitiyasyon an. Ou konnen Jenèf ap pran teritwa. Leve w al batay avè yo. Souke kò w pase pran yo, ou konnen yo fè yon sèl pou yo manje w. Manje yo anvan. Konsa popilasyon ap gen mwens travay pou l fè. Ha ha ha! Ala kote asasen ka fè divèsyon mesye se nan peyi Dayiti. Jenèf ap ekipere tèren. Nou pa tande la polis di anyen de sa. E l pa ka di tou. Paske san Jenèf pa gen pnh. San pnh pa gen Jenèf. Se youn nan rezon. Non, peyi a son peyi ki ekstrememan spesyal. Nan jou pase yo, se te Vitelòm e pnh. Waww! Pnh kite Vitelòm! Eske tu konpran, pèp ayisyen? Pnh la kite Vitelòm. Paske nan jou pase yo, Frantz Elbe, se te mennaj Vitelòm. Se ansanm yo te monte, yo te gen anpil ti zanfan, Fantom 509. Koup la kraze, pèp ayisyen. Se te lapolis, se te fantom, se te ti lapli, se te izo, se te lanmò san jou, se te yo tout ansanm ki konn fè ti kray yo, plis lè politisyen, men kounya la jounen jodi a, kèt, bagay la grav pèp ayisyen paske. Zanmitay la kraze, pa gen lanmou ankò, Vitelòm jalou. Enben Vitelòm si w jalou ou konnen pnh fon sèl ansanm avèk lòt la, ou konn ki sa w te di ansanm avèk chèf polis la, jere koze w avè l. Ou konn sa w te fè a pouvwa, jere koze w avè l. Osi senp ke sa. Epi kounya la ou vini wap fè divèsyon le pèp swiv konsèy men se kwa listwa bwa manke w gason hahahaha. Rezon ki fè nou wè devan pnh nou jwenn je pnh. Ok ahh je pnh se. Ale kot moun ki mete w nan sitiyasyon paske m santi moun yo manke ba w afeksyon, bezwen atansyon. Frè m, sè m yo, m konnen nou renmen m e m renmen nou tou. Waww oh ma gad non Woyy men dènyeman pou jan moun tap mouri dyèg mesye. hein nan pernie pou deblozay ki fèt pou kretyen vivan k kouri kite kay yo lanmou an k te twòp pou pou yo rakonte gade vòlè mesye se peyi sa. Konprann jere tèt nou vijilan veye anwo veye anba. Theriel Thelus map pote yon sèl atansyon avèw. Ou pap bliye konpè ou. Avèk anpil jounalis m konnen k trè fòme, ki trè eksperimante. Alelouya. Ki kapab ede peyi an. Nou dwe vin nan peyi nou pou n fè sa ke nou konnen lalwa mande pou nou fè. Waww gad mesye gad yon konseye pèp ayisyen an genyen konseye dyaspora li konseye pèp ayisyen an li konseye jounalis yo hehehehehehehehe waww mesye gad yon bwa mesye bwa dous. Bwa poko rive sou ou gentan swente wap kriye ala traka pou lave kay tè mesye nan peyi sa hein nou gen traka pou lave kay tè wi li konseye jounalis mwen renmenw pèp ayisyen m konnen nou renmen m tou misye ou wè pèp ayisyen fòm di nou byen vitelòm se bon jan pitit don kato Bon jan pitit Nenel Cassy, bon jan pitit André Michel, Marjorie Michel, bon jan pitit Frantz Elbé, bon jan pitit Ricard Pierre, vòlè Delco, bon jan pitit gouvènman wi. Bon jan pitit Ariel wi pèp Ayisyen. Pa gen, pa gen kou rate ladan non. A e tel fis tel pè wi. Gade diskou Vitelòm, si l diferan pa rapò ansanm avèk diskou Ariel ki te di disi 2 mwa l ap mete sekirite nan Matisan an. Gade diskou vitelom wap wè eskel diferan ansanm avek andre michel non I pa diferan ansanm avek group neg kap tete nan leta jounen jodia ki te monte fantom 509 ansanm avel ou pase menm diskou a pa peur m renmen nou anpil tout sa nenel cassy kidnapè ta di. Nou pran pretèks nap tiye nèg yon fason pou lajistis pa janm leve kanpe, yon jou lajistis ap kanpe. Ou di pou moun kite vilaj. Moun sa ou di kite vilaj la, ki sa ou konn fè pou yo? Waww Wa vitelom dous pèp ayisyen li mank yon bagay li mande yon ti afeksyon oh my God waww. Pwen dentèwogasyon. Wap mande pou popilasyon an leve kont mwen. Popilasyon mwen genyen an te rèl. Se gouvènman sa k metel nan soufrans wi. Waww. Se youn nan rezon. Enben gason. Mwen menm mwen dil em angajem la police detwi anpil kay pou population pam nan. Enben talè gason ou pi sanwont. Ou konnen se gouvèneman ki mete pèp ou a nan sitiyasyon sa pou jan w renmen pèp la a e w konnen pèp la renmen w tou. Rann larepiblik yon sèvis. Vòlè sa yo nou te met ansanm nou manje prezidan. Manje yo pou pèp la epi pèp la fin fè ti rès la sou ou. Fè sa wi gason. Temwanye bay pèp la, rann pèp la yon sèvis. Manifeste lanmou ou genyen pou pèp la a travè de zaksyon. Hahahaha! E konsa Vitelòm ap pale nan moman la a. Swadizan y ap detwi byen pou mwen, yo kraze pou mwen tou. Men Teriel, boujwazi yo, komisè yo, yo p ap dòmi non. Y ap ret nan otèl. Enben, di nou yo, Di nou yo gason se sa nou bezwen. Rann la repiblik yon sèvis, di nou non yo. Di nou kisa yo te fè ansanm avè w pou nou voye yo al diskite menm kot ansanm avè w nan bwa kale a sou tab bawon. N al regle koze nou la ansanm. Men di nou yo. Di nou yo. Men sa w gen yon pè bwa pèp la kon Anmweyy gen traka pou lave kay tèt Men se kwa l'histoire Vitelhomme hein? Yap ret nan hotel paske depi ou manje lajan m koto fè m nan mounda granmoun. E vre? E m si. Enben koto fè ou nan mounda yo men kontinye nan mounda yo men kite popilasyon regle bwa kale l. swiv yo de prè epi ba yo bwa, epi popilasyon an dèyè l ap vin bay bwa li menm, osi sanp. Men sispann vin fè vin fè wont sèvi kòlè, wi se yo k mete m la, se yo k fè pèp mwen ap soufri. Lè nou t ap touye Jovenel la pèp te konnen non. Lè nou tap fè kidnapin pèp, pèp te konnen n leve al rezoud pwoblèm ou ansanm avèk mesye ki nan pouvwa yo. Ala kote gade vòlè mesye. Sèl moun ki pa janm pè, ki pap janm pè. Mwen m di nou l e m redi nou l. Sa ka la ka wè l. Bon renmen pèp la konsa, epi kay yo ap kraze. Hein? Ou renmen pèp la konsa epi wap kidnape yo, vòlè afè yo, sou pretèks ou ap destabilize gouvènman. Ou konn kote Ariel rete, ou konn kote ou konn al kwaze avè l nan otèl, ou konn kote ou konn fè ti krèy ansanm avè l. Pull up sou li gason. Ba li sa l merite. Men sispann fè moun soufri, sispann touye pòv malere. Kounye a lè pòv malere a pran manchèt li, nou wè li pa pè foure l tout longè nan trip an nou epi rapidman divèsyon waw. Jou va, jou vyen, kaka je pa linèt. Nou vle fè operasyon bwa kale, nou pa desann premati. Nou vle fè operasyon bwa kale, nou pa al nan DGA. Al mande yo moun yo mete kap jere dwan yo koman bal fè pase. A. Enben di nou pase yo konn ba ou. E ou k nan sen yo. Si w pase maladi ou konn remed. E. Si w pase maladi ou konn remed garçon. Ou gen zam nan men w ou gen bal se ou k pou di nou kou lwa rann peyi a yon sèvis. Rann pèp ou renmen an yon sèvis. Di nou sa yo, rann pèp lan yon sèvis. Esa wi, si w renmen pèp la vre, si w damou l, ou pa vle l sifri, di nou ti sa. Di nou ki teknik yo anplwaye pou kite zam pase ak bal. Si n ta ba w 10, n ap ba w 7, n a retire 3 nan bwa a. Paske ou te ba nou des enfòmasyon pou nou kontinye pran bandi. Se sa garçon. Ou ret avèk tout sekrè ou epi wap vin fè divèsyon ou, wap vin fè jimnastik la. Pale dèyè popilasyon an, nou bezwen vilaj, nou bezwen bèlè, nou bezwen gravin, epi n pa ka siswa pou bal pa antre. Gade kòman ke nou pran popilasyon pou egare. Nou tap bezwen fè operasyon bwa kale nou tap kòmanse mare nèg kap vann bal yo nou pa kapab e si bal pa vann gouvènman pa anpè nou gentan wè eleksyon nou pa vle fèt nan peyi a nap pran pretèks dayè chat konnen rat konnen barik may ap ret anplas. Enben vwala ou pi koken ou pi koken pase nèg ki nan gouvènman pase ou konnen chat konnen rat konnen Ou konn kote bal yo ap pase ou konn kote zam yo ap pase pou pa vle di nou atò kounya la lè w wè manchèt ap vini lè sa w ap deside pale gason waw ou konn kote yo ap pase pou pa ka di nou sa di nou sa pou nou mache pran yo rann peyi a yon sèvis Frè m, sè m yo, m te kontan fè ti pale ansanm avè nou. Louvri zye nou. Gad anwo, gad anba. Nou gen yon sèl Chèf nan moman an, ki se di gran Dye Jewova. Nou gen yon sèl Mèt nan moman an, ki se Metwonowm. Priye, veye. Toujou kenbe Daniel 3 17 nou an petèt na konbat a mechan paske vle pa vle jan l ye jan l ye fòk nou jwenn souf avèk gouvèneman sa. Jezi di veye pinga reta ap dòmi satan son vòlè pinga reta ap dòmi. Medam, matmwazèlz e mèsye, plizyè abitan nan komin Kabarè te pran lari samdi 29 avril la nan lide pou al trake bandi yo nan lokalite Sous Matla. Daprè bilan pasyèl, gen 2 moun ki viktim, pami yo 2 prezime bandi ansanm avèk yon pwotestatè, daprè Louis Baptiste ki se kazèk premye seksyon Boukasen komin Kabarè. Plizyè moun soti blese, yo ap resevwa swen. ka yo merite nan yon sant ospitalye. Delè pou anrejistre lekòl nan kad rasans nan kad resansman eskolè ap pwolonje pou jiska vandredi 12 me k ap vini la a, epi enskripsyon kandida egzamen nevyèm ane yo pou 15 me daprè yon kominike Ministè Edikasyon Nasyonal ak Fòmasyon Pwofesyonèl mete deyò. Ministè Edikasyon Nasyonal ak. Fòmasyon pwofesyonèl eksprime satisfaksyon l sou reyaksyon sou reyaksyon komite edikatif la spesyalman direktè lekòl yo ki reponn an mas ansanm avèk premye operasyon resansman eskolè an liy yo ak enskripsyon pou nevyèm ane fondamantal yo malgre kontèks difisil peyi a ap viv jounen jodi a. Ministè a salye plizyè responsab etablisman eskolè piblik ki te pran dispozisyon nesesè nan lide pou respekte delè ministè a te bay pou resansman lekòl an liy yo ki te doe bout vandredi 28 avril la e 29 èm ane ki te dwe bout 7 me k ap vini la. Gen 12 mil 561 lekòl ki fè deklarasyon yo, etap esansyèl epi obligatwa pou enskripsyon elèv yo nan egzamen ofisyèl nevyèm ane fondamantal. Akòz plizyè dokiman ki nesesè pou enskripsyon anliy yo, Ministè Edikasyon an deside pwolonje pou 12 me k ap vini la pou deklarasyon, Delè pou deklarasyon lekòl yo ak lendi 15 me pou enskripsyon elèv nevyèm ane fondamantal yo. Ministè a envite chèf etablisman eskolè ki poko fè sa pou yo kòmanse fè sa epi finalize pwosesis deklarasyon lekòl anliy ak enskripsyon kandida pou nevyèm ane fondamantal yo. Plizyè sendika nan sektè tekstil la anonse yon mach pasifik jounen lendi premye me a nan okazyon jounen fèt agrikilti ak travay. Objektif mach sa a se pou kontinye mande pi bon kondisyon travay, pwoteksyon sosyal ansanm avèk ogmantasyon salè. Sa pral okazyon. Se pral okazyon tou pou pote solidarite yo bay anseyan yo ki lanse grèv depi semèn pase a pou mande pi bon kondisyon travay. 28 avril 2023, fè egzatteman 44 mwa depi endividi ak zam te asasine ansyen batonye lòd avoka Pòtoprens lan, Mèt Monferrier Dorval nan lakou lakay li nan Pèleren, komin Petyonvil nan dat ki te 20 out 2023. Nan dat ki te 28 out 2020, 44 mwa apre, dosye a toujou ap trennen nan tiwa lajistis, daprè dirijan strikti Nou se Mèt Dorval, Mèt Iswick Théophin, ki regrèt depi aprè dezinyasyon jij Marthel Jean Claude, okenn zak enstriksyon poko poze nan dosye a. Mèt Théophin Lonje dwèt li sou divès pèsonalite kle sou sou ansyen administrasyon Jovenel Moïse la ki ta enplike nan asasina Mèt Dorval alòske prezime koupab sa yo toujou ap flannen nan lari san kè sote. Martine Moïse se youn nan pami pèsonalite sa yo daprè òm de lwa ki ankouraje lajistis tande premye dam nan pou plis detay pèp ayisyen ann tande iswik Théophin. Ala traka pou lave kay tè mesye isweek. Mwen salye popilasyon ayisyen. Nel. Ebyen depi yo asasine batonye Monferrier Dorval la, ebyen dosye sa a ap pase tout fòm de peripesi pa devan la jistis ayisyèn. E aprè tout demach. Apre tout mouvman nan òganizasyon nou se Dorval, Barreau de Port-au-Prince e kèlke manb de la Fédération des Barreaux mennen pou pèmèt aske jistis statye sou dosye sa a, ebyen o final swit ak yon rekèt nou te adrese avèk jij denstriksyon an Mèt Chaval Etienne, li dezinye yon jij denstriksyon ki se Mèt Martel Jean-Claude. pou enstwi dosye batonye Monferrier Dorval la aprè 2 jij denstriksyon deja pase, yo pat janm kapab poze okenn ak denstriksyon. Ebyen dosye sa a genyen pratikman yon mwa depi gen yon nouvo jij ki dezinye pou mennen enstriksyon l men malerezman, Jiska prezan, yo poko poze okenn ak denstriksyon nan dosye a. Ebyen nou menm, o nivo de estrikti nou se Dorval, ebyen nou en pti pe pèplèks pa rapò avèk yon tèl konpòteman. Resamman nou te òganize yon konferans de près pou nou te mande mwayen nesesè e sifizan pou yo te kapab oktwaye avèk jij Martel Jean Claude paske nou konnen dosye sa a son dosye ki genyen anpil gwo bra politik anpil gwo bra o menm o nivo entènasyonal ki ta enplike ladann. E se sa k fè depi odepa nou te kalifye l kòm etan yon krim deta. Ebyen, jiska prezan nou wè pa gen ak denstriksyon k poze nan dosye a. Ebyen jodi a nou te vle raple pou lopinyon piblik nasyonal e entènasyonal ke dosye sa a li an sispan devan lajistis ayisyèn e ke gen yon nouvo jij ki dezinye nan kad dosye a. E jiska prezan nouvo jij sa li poko janm kapab aji. N ap raple pou lopinyon piblik nasyonal e entènasyonal gen yon ansanm de moun o nivo de leta ayisyen ki genyen de soupson grav ki plane sou tèt yo. Analiz de l'assassinat de notre bâtonnier Monferrier Dorval. Etan done ke nou wè se yon moun ki te live, ki te in vivo au moment de perpetration de yon tèl krim, ebyen nou te mande pou ke Martine Moïse vin bay beaucoup plus de detay par rapport avèk video sa a e kòman li te rive genyen video sa a Pandan asasinay sa a t ap reyalize sou batonye lòd avoka Pòtoprens lan. Humm pa gen pwoblèm non gason. Nan jou pase yo se te Jovenel ki te anpeche dosye a avanse men kounya la e nou k nan lajistis. Jovenel Moïse pa la. M poko ka konprann nèg pa bò isit menm. M pa ka konprann nèg pa bò isit menm. Nan jou pase yo Jovenel ki pat vle mèt Dorval jwenn jistis. Yo asasine Jovenel menm jan. Mete tout jij yo nan men nou. Sistèm jistis la degaje nou. Nou nan la jistis degaje. Bon se moun ki ta sipoze jwenn jistis anvan wi. Mèt Dorval. Nou pral mande w fè kèk egzèsis ak manchèt nou. Tout premye mwen mande w kanpe paske dezyèm mò sa se manchèt li rele. Kanpe avèk manchèt nan men ou. Se trè enpòtan. Alelouya. Kite l ale! Pa vini l ki pou sove l. An nou reponn avè m, Pa vini l ki pou sove l. Pa vini l ki pou sove l. Reponn avè m, Pa vini bandi a k pou sove l. Pa vini bandi a k pou sove l. Kounye a fè l konsa, fè l konsa. Medam, matmwazèlz e mesye genyen kòdonatè jeneral Rezo nasyonal k ap defann dwa moun ki kritike minis jistis la jiskaprezan ki pa fè okenn swivi ak lis majistra CSPJ pa sètifye yo. Pierre Esperance, ki kalifye grave reyinyon ki te fèt ant ansanm asosyasyon majistra ak pouvwa an plas la, fè konnen si yo pa mete an aplikasyon rapò CSPJ sa, sa pwouve CSPJ pa egziste. Pierre Esperance. Responsab gang 4 pa 4 pèp ayisyen an nou tande. Pierre Esperance gang 4 pa 4. 16 fevriye fè yon mwa, 16 mas, 16 avril fè 3 mwa, byento 4 mwa, jisko moman ke nap pale a, ministè lajistis toujou kite komisè gouvènman ki pa sètifye yo nan plas yo paske se bwa dwa ekip ki sou pouvwa yo ye e yo trè konfòtab avèk majistra ki kowonpi yo. Majistra k ap lage bandi, Majistra ki jwe yon wòl ekstrèmman enpòtan nan kenbe ensekirite ko gen jounen jodi a. Donk, nou deplore sa. CSPJ a, se ògàn endepandan pouvwa jidisyè a, e pa gen okenn kote sa ekri, lè CSPJ a fin sanksyone yon Majistra, oubyen yon Majistra k pa sètifye, e moun. ki nan pouvwa swa premye minis oubyen si genyen prezidan e kapab kesyone desizizyon CSPJ a. Se ekstrèmman grav e nou deplore semèn ki sot pase a genyen 2 asosyasyon majistra ki al patisipe nan reyinyon e avèk premye minis defakto a kote ke y ap mete an kesyon e manm gouvènman an y ap yo mete an kesyon desizyon CSPJ a e majistra yo pa t dwe patisipe nan reyinyon sou kesyon sètifikasyon an e yo pa ka pran pretèks tou yo pa t konn ajenda reyinyon an paske ou pa kapab yo envite w nan yon reyinyon san w pa konnen ajenda a e nou felisite ANAMA, Asosyasyon Nasyonal Majistra yo, ki pa t patisipe nan reyinyon sa a. Sa a se yon bagay ki ekstrèmman grav. Sa e si Doktè Ariel Henry avèk ekip li, akò 21 desanm 2022 a pa egzije pou Doktè Ariel Henry, Minis Jistis la, aplike desizyon, mete an aplikasyon desizyon CSPJ a, enben CSPJ a pa gen rezon pou l la. E lè sa a nou pa kapab menm pale de sètifikasyon. Donk. Se yon bagay ki ekstrèmman grav e yon lòt fwa ankò sa montre w gen yon pakèt moun ki, ayè la, ki te nan lari a, ki t ap goumen, ki te di w konsa yo te yo bezwen pou enstitisyon yo kapab endepandan, ke yo kapab fè travay yo, jounen jodi a se yo menm ki ap kosyone tout deriv sa yo nan aparèy jistis la. E se sa k fè w ap wè majistra ki konpetan yo, ki ka travay yo, y ap dekouraje yo pou yo pa rete nan sistèm nan e gen anpil menas ki pandye sou lavi yo donk nou menm nou di e map pale majistra ki onèt yo e mwen menm oubyen majistra m kapab di ke sosyete a konnen ki pa janm fè objè de okenn skandal nou kondane konpòtman CS konpòtman ekip ki sou pouvwa e nou denonse asosyasyon majistra ki tal nan reyinyon avèk doktè Ariel Henry pou. e pou mete an kesyon yon desizyon CSPJ pran. Sa. Ni Pierre Esperance, ni Ariel, ni CSPJ, ni jij yo, tout se 31 menm tein, kabrit Tomazo, menm plim, menm plimay. Dirijan rnddh la, yon lòt kote, denonse ansanb de menas Li di majistra ki onèt yo ap sibi anba men kèk manb nan pouvwa an plas la k ap anpeche yo travay jan lalwa mande anba men Pyè Esperans. Hehehe Pyè Esperans kwè pa dwe gen deba sou rapò komisyon sètifikasyon an. Se yon siyal ki montre aklè yo vle pase sistèm jidisyè a anba pye nan lide pou kontinye gen koripsyon ak enpinite nan peyi a. Bon. Depi kilè vye esperans te dwat konsa? Li jamè reponn kesyon lajistis sou dosye gang 4 pa 4? Ala kote vòlè ap korije vòlè, vòlè wè sa pi vòlè. Ann tande l non pèp ayisyen. Yon bagay ki ekstrèmman grav e yon lòt fwa ankò sa montre w gen yon pakèt moun ki ayè la ki te nan lari a ki t ap goumen ki te di w konsa yo te Yo bezwen pou enstitisyon yo kapab endepandan, ke yo kapab fè travay yo. Jounen jodi a, se yo menm ki ap kosyone tout deriv sa yo nan aparèy jistis la. E se sa k fè w ap wè majistra ki konpetan yo, ki ka travay yo, y ap dekouraje yo pou yo pa rete nan sistèm nan e gen anpil menas ki pandye sou lavi yo. Donk nou menm nou di, e m ap pale majistra ki onèt yo. Mwen menm, oubyen majistra, m kapab di ke sosyete a konnen, ki pa janm fè objè de okenn skandal. Ki sa lalwa di? Paske il parèt ke Primature la ta di ke pwosesis la ta gen fay. Non. Tout sa yo di an, se pa sa ditou. Kòm si, men sa k pase. Ou gen yon ekip moun, yon ekip moun ki pap respekte lalwa. Zetwa nan Lagonav mete lapat sou li yè dimanch 30 avril la. Daprè deklarasyon l, li soti nan Kanaran, li te akonpanye ansanm avèk 2 akolit. Men, yo gentan chape poul yo. Popilasyon an nan Lagonav mande entèvansyon lapolis pou rive mete men sou 2 lòt prezime bandi sa yo ki ame jouk nan dan ki gaye anba raje a. Genyen komisè gouvèneman Miragwàn nan Jean Ernest Muscadin mete dòmi nan je Ralph Lacomte alyas Zo pa kwit dimanch 30 avril la nan komin Petit Goave. Zo pa kwit se yon manb gang Kanaran alye Nan baz izo 5 segond daprè enfòmasyon zo rapò zo pa kwit ta pral pran refij li nan vil pwovens yo. Sendika plantè ak òganizasyon peyizan nan rejyon latibonit denonse boujwa ak leta santral selon yo yo fè yon sèl ak bandi ak zam pou kraze pwodiksyon diri nan latibonit ki ka bay tout peyi a manje pou lontan plantè yo fè kwè se avèk Konstemasyon premye me se ansanm avèk yo poko wè ki kote yo pral prepare sezon agrikòl la. Abitan yo mande pou responsab ministè agrikilti pase ak kanal irigasyon yo ki fin bouche akoz yo pa janm netwaye, ebyen responsab regwoupman sendika agrikòl nan vale Latibonit yo fè konnen ensekirite a genyen gwo enpak sou sektè agrikòl la, yo fè konsta majorite tè yo me rete san travay akoz bouch zam bandi yo ki louvri sou plantè yo. Poukisa yo pap selebre fèt agrikilti ak travay pou ane sa yo, yo mande pou tout plantè mete men ansanm avèk lapolis pou rezoud pwoblèm ensekirite ki apovri tout sektè vi nasyonal la, ann koute Désir Venès depi Ti Rivyè Latibonit ki tap bay detay sou dosye sa. Peyizan nan rejyon ba Latibonit lan denonse boujwa ak leta santral kap enpòte diri selon yo ki fè on sèl ak bandi nan vale Latibonit lan nan lide pou kraze pwodiksyon nasyonal la, espesyalman diri Latibonit ki ka bay peyi a manje pou on bon bout tan. Plantè yo fè kwè se avèk konstènasyon premye me rive yo pa ko wè kòman yo pral prepare sezon agrikòl la paske bandi achte vale a lajan kontan. Abitan yo mande pou responsab nan ministè agrikilti panse ak kanal irigasyon yo ki fin bouche paske yo pa janm netwaye Responsab sendika agrikòl SPVDA, René Charles, fè kwè jounen premye me a se pa jounen pou peyizan fete men se jounen pou yo reflechi sou sitiyasyon vale a pou konnen kijan yo pral mache pran bandi yo pou omwen vale a retounen reviv ankò. René Charles t ap reyaji nan mikwo tak 509. a, kote ke peyizan yo pèdi rekòt yo pou sechrèch, nou gen yon pwoblèm ensekirite ki vin pi man goumen nan vale Latibonit, kounye aktyèlman peyizan konn ap sibi ensekirite a kote ke zam konn ap tire. Merci Venus, donk nou swete ke popilasyon ti rivyè latibonit mete ansanm avèk lapolis epi yo chante ti mizik sa pandan yo pral fè operasyon. Ti bandi yo konn ap vin atake. Yes donk moun latibonit file manchèt nou rele lwa yo epi al mete manchèt nan dèyè bandi plis pase 10 bandi ap taye banda nan komin obòy sèten jenn gason ki kache nan tèt mòn nan se yo menm kap fè lalwa andedan komin sa Nan 3 dènye ane sa yo ki sot pase, yon santèn moun deja mouri nan Tibouk Obòy. Asasina sa yo toujou fèt sou baz enterè politik, daprè otorite lokal yo ki mande Leta santral vire gade komin sa ki lage 2 bra balanse san polisye. Mezanmi, pa gen anpil pale anpil, pa gen Leta santral Osi senp ke sa, donk, n ap manchèt nan dada yo. Popilasyon nan Lyankou nan tèt kole ansanm avèk chofè, pwopriyetè machin ki asire transpò Ponson-Demibalè denonse polisye ki nan blennde ki nan sou komisarya Ponsonde ki reklame 10.000 goud pou yo travèse chak machin machandiz k ap pran direksyon Mibalè. Si machin nan pa pote machandiz, se 5.000 goud blende a mande pou l travèse yo Moro, Dyè, Nou konnen nan komin Lyancourt, jounen vandredi 28 avril la, blende a kwaze ansanm avèk plizyè barikad rezistans popilasyon an ki monte nan komin Lyankou kont atak gang Savyen yo, blende tire anpil kout bal nan wotè moun ki deomaje plizyè machin ki te kanpe nan zòn nan ansanm avèk motosiklèt. Medam matmwazèl e mesye ann tande Désir Venesse, sou dosye sa a. Jounen 28 avril 2023 a pa pote bon nouvèl pou abitan k ap viv nan komin Lyankou akòz youn nan blende ki kantone Ponsonde yo te debake sou komin nan nan travèse machin, tire anpil kout bal ki te panike ansanm de moun k ap viv nan kominote a. Popilasyon Lyan Koutwaz la ak chofè e pwopriyetè machin yo asire transpò Ponsonde Mibalè denonse youn nan blende ki sou Ponsonde yo ki mande chak machin kap transpòte machandiz 10 mil goud pou travèse twonson wout Morodwè nan komin Lyankou. Nan jounen vandredi 28 avril 2023 a, blende a pase nan barikad rezistans popilasyon an monte pou kontrekare gang Gran Grif kap vin simen kout bal nan mitan popilasyon an Blende a rive kraze ansanm 2 barikad yo, li tire anpil kout bal nan wotè moun ki lakòz plizyè moto siklèt pase anba flanm dife ak plizyè machin andomaje, plizyè chato ki te nan konntenè pran kout bal ki pa ka repare. Popilasyon an mande ak responsab lapolis onivo depatman an Mesye Goodson Rogéjeune pou pran desizyon sitou ak pratik polisye ki nan blende yo ap eseye pratike depi yon bon bout tan nan pran gwo lajan nan men machin k ap travèse wout la. Chak machin k ap transpòte machandiz, se dimil goud yo fè yo depoze sou Moncash, sa k pa gen machandiz, yo fè yo peye senkmil goud pou yo travèse Mogodwe pou vin nan sant vil Lyankou, Dezir, Venès, Ti Rivyè Latibonit, Pètapyero. ak 509. Anmreyy la polis ou nou eehh la polis ouvri administrasyonl pèp ayisyen anh sou pote machandiz dimil goud sou pa pote machandiz senmil goud ou peye wap peye bandi wap peye la poli hahaha woyy gadon ayiti mesye nou ayiti a trò gou wap peye bandi wap peye la polis Wap peye ofrann, wap bay lwa yo manje. Ala traka pou lave kay te. La polis poukwa, men poukwa? 10000 goud mezanmi. Chak machin kap pase sou pote machandiz. Non pèp ayisyen gen bagay se kriye pou ta kriye men Non. Eske polisye sa yo merite manchèt nan dada? La polis souple ou la pou mete sekirite. Mwen pa ka di m pou moun yo ba w 10.000 goud non. Ban m pase yon ti mizik manchèt pou la popo. Pou la popo konprann bwa kale paske l ka poko konprann li. Si bandi yo konprann y ap vin atake N ap simen manchèt sou yo. La polis fò mete ansanm avèk nou pou n simen manchèt sou bandi yo. Kote peyi Dayiti ap prepare l pou l fete fèt agrikilti ak travay. Peyizan nan depatman Nòdès pa sispann plenyen mizè yo ap pase nan kesyon sechrès ak elvaj lib k ap fini ansanm ak yo. Peyizan sila yo ki mande otorite nan leta a pou yo voye je gade yo. nan yon nivo ki depase, pa genyen manje, e bèf ap mouri, kabrit ap mouri, epi nan nivo e sa k rele agrikilti a, sa kraze nèt paske pa gen dlo, lapli pa tonbe. Men kisa nou fè ou men kòm responsab e estrikti ke w ap dirije a pou sipòte peyizan yo? Bon nòmalman sa n fè e kòm e responsab nou te eseye e fè kontak nan nivo Direksyon depatmantal agrikilti Nòdès pou n te wè si n te kapab jwenn de medikaman pou n te kapab jere sitou bèt yo. Sa poko te janm mache paske nan nivo agrikilti yo te di genyen de vaksen ki te la pou ede yo, sa pa t mache. Kounye a la se nan nivo Pòtoprens yo t ap tann pou yo te kapab voye medikaman pou yo te kapab bay bèt yo swen pou ke yo te kapab. Bon, nòmalman, an tèm de demand, nou ta mande bò kote otorite santral yo pou yo te kapab fè yon vizit nan nivo seksyon an, sitou espas ki stoke dlo ki andomaje yo, pou yo gade kòman yo te kapab fè yon ti amenajman bò kote yo pou pèmèt ke toujou gen dlo. N ap viv nan yon moman difisil. Pa gen dlo, lapli pa tonbe, epi bèt menm anvayi tout sa nou genyen bò isit la la. Pase bèt pa kite anyen nou gen menm, pase menm lè moun yo ki gade bèt yo, yo viv an mòvèz fwa. Pase menm lè nèg la te gade li wè bèt la rantre nan jaden w lan, li wè li fè tankou li pa anvi vide l ale. Ou se ou, si w ka pran tan, ou ka pase mizè, ou mete yo deyò epi fè l kloti, pou ke w tire sa w gen malgre solèy ap kraze yo. Men, jeneralman lè sechrès la kanpe konsa, kisa nou konn fè pou nou reziste? Bon, kisa nou konn fè? Tankou moun, si m te pre dlo, m t ap mouye jaden m, m t ap toujou gen jaden fre. Men m pa pre dlo, malgre m ap fè tout efò, m ap fouye pi. Bon, chak ou jwenn nan moman an, lè w ba nèg la kòb la pou nèg la fouye pi a pou ou, bon nèg la pran kòb li, li manje l, e ou menm si w malere, gen pafwa ou jwenn nan wout ou, ou pa ka kontinye paske pa gen mwayen. E bon nou menm fason ke nap viv isi a sa trè trè trè trè terib paske nan sitiyasyon ke nap viv la menm lè ou fè jaden ou gen jaden li pa itil ou anyen ou depanse kòb ou fè yon pakèt jaden li pa itil ou anyen avèk chechès la ou paka twouve anyen e pandan se tan menm se sa ke nou fè nou viv se kiltiv la. avè elvaj ke nou fè pou nou viv men nou pa janm ka twouve anyen sitou kounye a la lè w fè lè w gen yon jaden kounye a la avè bèt avè elvaj lib la ou pa kapab benefisye anyen nan jaden sa yo. Avèk chanjman klimatik lan sa fè plant yo yo vin pa ka reziste a chalè ki genyen jodi an sitou nou pa genyen vin gon peniri dlo ki genyen nan depatman an sitou kounye a tout moun ki te gen pwi tout pwi fin tari Ebyen de se fè ou pa jwenn dlo egzakteman pou ou aroze plant ke ou genyen yo si se pui a la men ke ou genyen. O mwen si ou gen yon pui ki kreze, sa vle di yon pui atezen, preske ou ka jwenn yon ti dlo pou ke ou fè yon ti arozaj men kan menm òganizasyon yo nou chita nou debat fenomèn nou pale sou fenomèn nan pou nou wè ki tip de solisyon nou te ka pote egzakteman men fot de mwayen òganizasyon yo pa pèmèt ke yo menm yo ale vè lavan pou ke yo kreze dè pui jis pou aroze espas ke yo genyen jaden sou li sa fè jiska mentnan moun yo rete nan yon sistèm trè akayik. Pou agrikilti an tèm jaden, nou pa ka fè l paske pa genyen dlo. Men pou elvaj, pou elvaj li menm, sa vin pi rèd toujou paske tout lak yo sèch, paske pa gen swivi ki fèt pou netwaye. E genyen lè lapli tonbe, gen alivyon ki plen lak yo. e nou al nan lòt zòn nou achte kann, nou achte zèb pou nou pote pou yo pou nou wè si nou ka si nou ka sove yo. Donk, medam, matmwazèl e mesye ou tap tande kòman peyizan ap pase mizè epi tout lasent jounen ou tande bidjè te fèt de e ministè lagrikilti gen tan milyon sa gen tan milyon mwen m ta renmen konnen kisa yo va lajan m ta renmen konnen kisa yo va kòb yo. Ala traka pou lave kay tè. Medam, matmwazèl e mesye, ebyen, mwen di ou mèsi paske ou t ap swiv avèk atansyon. Mèsi pou fidelite ou ak pasyans ou. Jounal sa a te rive posib gras ansanm avèk tout staf tak 509, gras ansanm avèk zanmi pa ou Fouco, Josué Belamour, Hadjani, li te rive li te rive posib gras ansanm avèk Jonathan Charles ke nan danje nou genyen Venès e non sèlman sa tou nou genyen Jepson Henri Claude Clercin nou salye nou e nou swete ou pase bon lendi e bon fèt travay randevou kase pita konsa nou pral bouske enfòmasyon sou tout teritwa peyi Dayiti poun pote pou ou talè konsa. Rete konekte ansanm avèk platfòm pa w la ki se tak 509, tout ayisyen konekte bizou bizou pa bliye file manchèt ou epi bwa kale nan dèyè vakabon kap fè n pase mizè.